Jistis la ki son sèvis piblik ki ta dwe gratwit, ki ta dwe gratwi kòm sèvis piblik, donk yo di son bagay ki ki rann ou plis ou fran. Mentnan dènyè desizyon ki pral fè skandal, ki pral fè siside le deba nan sosyete a se, m ta kab di la desizyon, ke le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire li menm li pran pou ke li mete yon lis deyò sou suit a yon ansanm danaliz li fè de yon swasantèn de dosye e gen yon trantèn nan yo ki sètifye, genyen yon trantèn tou ki pa sètifye. Kòman ou menm ou konprann desizyon sa? Men avan ou reponn kesyon sa nou ta byen renmen pou ke ou eksplike loditwa de Scoop FM an patikilye Ayiti Deba kisa excusez-moi, il reposait sous trois grands piliers. Euh, et euh, premièrement, les reposer sous euh, et la loi de, de 2007 portant création du pouvoir judiciaire, la loi de 2007 portant statut des magistrats et le décret du 22 août 1995 qui lui-même portant sur l'organisation judiciaire. Donc c'est trois, de, trois grandes euh, disposition de loi SAO qui fait que je dis à nous capables de parler de pouvoir judiciaire. Premièrement, c'est le décret du 22 août 1995. Deuxièmement, c'est les deux lois les de 2007, la loi portant création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la loi de 2007 ki li menm tou ske ap portant sur le statut de des magistrats, gen de moun ki di de la magistrature. Maintenant, en ce qui nous concerne jodi a, la certification, c'est que la loi de 2007 la nan article 70 loi a, nan disposition transitoire la, li di ke, Fòk yo sètifye les juges et les officiers du ministère public. Sètadi, Val, lè w ap bay yon moun yon sètifikasyon, sètadi ou di ke moun sa a li genyen kalite, li gen konpetans, li an mezi, li gen tout kalifikasyon nesesè yo pou moun sa a kapab egzèse tèl ou tèl fonksyon. E se poutèt sa yo fè pwosedire de sètifikasyon an ki son procedure, swa yo di moun sa pa gen kalifikasyon, li pa an mezi, li pa gen kapasite pou li rete anndan sistèm nan, ou di mwens yo bay moun nan kredi, yo ba l sètifikasyon pou l rete anndan sistèm nan. Mentnan, sètifikasyon an, atik 70 la nan dekrè, nan lwa a, li mandé pour que les juges et les officiers du ministère public certifient. Maintenant, il préciser que c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et, disons, conjointement, écrit noir sur blanc, conjointement avec le ministère de la Justice. Et c'est pourquoi Le Ministère de la Justice et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicia y a créé le CTC. Se la Commission Technique de Certification oubyen Centre Technique de Certification. Centre Technique de Certification an, li pa gen pouvwa pou l revoke. Li pa gen pouvwa pou ke li di tèl jij bon, tèl jij pa bon. Seul pouvoir y a by Centre Technique de Certification, c'est... mener des enquêtes, aller sur le, terrain, vérifier les diplômes, vérifier et, euh, et euh, le travail du, euh, que, disons, comportement magistrat pendant que l'IAP évolué, ou du moins pendant que pourquoi entrer en dans ce système. Là. E se poukwa ou wè gon bann jij ki te nan lakou dapèl, ki vle al nan lakou de kasasyon, yo oblije pote dosye jij sa yo nan sant teknik de sètifikasyon avan y ale nan lakou de kasasyon. E sa k fè ou wè gen de jij ki soti nan lakou dapèl ki pa sètifye, yo tou pa genyen otorite ni pou yo rete nan sistèm nan, ni pou yo pran pwomosyon an pou yo ale nan lakou de kasasyon. Ou konprann mwen Val? Mentnan, Sant Teknik de Sètifikasyon an, li, la sètifikasyon li fèt a de zechèl. Premyè echèl la, sè ke, alò mwen rele l echèl oubyen de ze, de grandes étapes. Ou konprann sa mwen ap di w la la? Donk m, alò m ba w metòd la kòman yo, yo fè metòd la. Se 1, yo, yo gade pou yo wè èske dokiman akademik ou bay yo, èske yo vrè. Mentnan y ale nan les universités, y ale nan les écoles de droit, paske pou w moun jij, omwen fòk ou gen yon lisans an dwa. Y ale nan, mentnan pou w gen yon lisans an dwa, fòk ou te fè segondè. Depandamman de dat ou te fè segondè la. Si w fè segondè nan peryòd sa yo, ou genyen bak inik. Donk yo pa bezwen e sètifika de premyè pati sa n te rele reto a. E si ou te fè l nan epòk mwen menm mwen t ap fè l, ou bezwen tou lè de papye sa yo pou yo di ke ou kalifye pou w te rantre nan yon fakilte oubyen nan inivèsite. Mentnan lè yo fin gade papye sa yo, Yo gade non ou, yo gade paspò ou, paske yo mande w tout dokiman sa yo. Answit, yo mande w deklarasyon de patrimwàn ke w te fè. Y al gade byen ou genyen lè w t ap rantre nan sistèm nan e byen ou genyen pandan w nan sistèm nan. Y ap evalye èske tou ou pa gen byen sou lòt moun, non moun. Donk, gen yon ankèt ki mennen sou sa. Mentnan, lè ankèt sa fin mennen, y ale nan tribinal, nan diferant jiridiksyon ou trap, ou tap travay yo, nan diferan nivo yo tap travay yo, pou wè eske nan jiridiksyon sa yo, nan tribinal ou te pase yo, ou pat nan koripsyon, ou pat nan pran kòb anba, ou pat konn pran po de ven, ou pat konn fè abi dotorite, ou pat konn arete moun pou granmesi, etsetera, etsetera, etsetera. Ki konpòteman ou, ki, emm, Kòman sosyete a wè ou nan jiridiksyon ke w ap travay la antanke jij? E lè yo fini fè tout rapò sa yo, yo fè yon rekòmandasyon bay konsèy la atravè rapò yo pibliye. Men konsèy la pa genyen pou l vin nan ankèt la. Konsèy la li pral genyen pou l wè ki anpil moun nan sosyete a petèt ta ka konsidere kòm etan de jij onèt, e konpetan, entègr, men jodi a se a la grand sipriz de yon ansanm de moun nan popilasyon ou menm tou kòm jij nan sistèm nan ou donk nou wè ke non yo nan lis dè majistra non sètifye e yo di ke se de moun ki trè dekriye e ki genyen yon entegrite, moralite doutez. Kòman nou menm nan o nivo de l'ANAMA kòm prezidan nou nou konprann donk e donk ankèt sa ki sòti la? Bon, nou zòt o nivo de l'ANAMA nou genyen de rezèv ke nou fòmile. Nou fòmile de rezèv paske jan w sot di l Laval gen de moun ki jouit d'une très bonne réputation et ceci nan diferant juridiksyon yo pase kòm jij. E sepandan jodi a la grande surprise générale nou wè moun sa yo, yo pa sètifye. Sepandan, nou poko genyen aksè ak apè avèk dosye yo. Nou poko li dosye yo e n pat patisipe nan ankèt la ni nan pwosesis de sètifikasyon moun yo. Se poutèt sa, antanke prezidan dasosyasyon, nou mande odyans a CSPJ a, nou swete ke l kominike avèk nou de dokiman oubyen rapò dankèt la pou nou wè èske kèlke pa pa gen erè ki glise, lòske nou savon, ou konnen tou, Val, antanke inivèsitè, kokenn œuvre humaine. Paske jij la patisipe kanmenm. Lè yo mande w pote dosye w, dokiman w, eksetera vini, se ke ou patisipe a yon nivo. Men lè yo gon apresyasyon y ap fè de ou, swa de yon plent, swa de dosye w, y al verifye e ot, fò yo pèmèt ke w bay vèsyon pa w la. Oke? Fò yo pèmèt ke w eksplike yo. Fò yo pèmèt ke w defann tèt ou. Paske se nan sans sa ke mwen menm la mwen gen rezèv la. Byen ke se pa konseye yo k fè l, se lwa k pa t bay posibilite a. Men menm lè lwa pa di ke ka genyen sa, men CSPJ a li kapab deside, paske lwa a pa di l pou l bay rekou, lwa a pa di l tou pa bay rekou. Ok? Lorsque la loi est muette, gen de bagay ki kapab fèt. En attendant, genyen yon prochaine législature ki vin planche ki pou korije sa ki dwe korije. Donk, se nan kad sa mwen menm mwen panse ke CSPJ a genyen de koreksyon ke l kapab pote pou gen mwens plenyen. Men Majistra Jean Wilner Morin, èske. ke se swa an matyè administrativ, ke se swa an matyè penal, pou ke ta genyen de refleksyon ki fèt sou sa, te menm ta kab gen de seyans pou ta kab gen de jirispridans nan ka sa, pou pèmèt aske moun sa yo ki sank, sètènman, se de sanksyon disiplinè, men yo sanksyone kanmenm, piske tout sosyete a, donk, wè moun sa yo yon lòt jan, kontrèman, e avan, eske se pa ta yon bon moman pou ta genyen de desizyon ki pran sa pou ta gon de ka jurispridans an se sans. Mwen menm dakò avè w men pa bliye ke se pa premyè lis ki pibliye. Gen menm 4 a 5 lis ki pibliye deja de majistra k pa sètifye. Sa a li fè plis bri paske se Pòtoprens an majorite. Men jij Fòlibète, jij Wanament, jij Bonbadopolis, jij Bèduen, jij Okay, jij Jakmèl, ki pa t konn sètifye menn pa t konn tande otan de de de bwi ki fèt. Sèdija ou kwè se sa ki nan je piske se lakapital. Alò, se jis yon analiz. Se jis yon analiz. Sa vle di ke deba ki gen jodi a, Val, mwen menm avè w li sote o zye nou paske mwen menm avè w nou ap evolye nan la capitale dans la plus grande juridiction, c'est la juridiction de la capitale, la juridiction de Port-au-Prince. Nou kotwaye tout majistra sa yo, nou konnen yo, e son ansanble de majistra de karyè, gen nèg ki gen 30 an, gen nèg ki gen 25 an. Donk en bon maton levo di nèg sa a, li gen yon moralite douteuse, men son gwo koze hein! Se tout yn karyè, se tout yn vi ki bati, ke nèg la bati nan majistrati a, e ki Effondré comme un château de cartes un matin donc c'est très grave c'est très grave et c'est peut-être ça moi-même moi-même moi-même d'accord ensemble avec vous il faut qu'il y ait débat jodi a c'est peut-être moi-même mpa pral mande pour que gouvernement provisoire kouri pou yon décret pou correction an mpa pral mande l parce que moi-même mwen kwè anpil nan démocratie mwen kwè nan état de droit mwen kwè nan prensip de separasyon de pouvwa, mwen tap renmen se yon lòt lejislati ki vini chita diskite sou li. Avèk konsiltasyon de eminan jurist, avoka, majistra e lòt moun ki konnen kestyon an. Paske lajistis se pa yon kestyon, lajistis se pa, li pa pou avoka ak majistra. Se yon sèvis piblik ki konsène tout moun. Mwen menm avè w Val, nou se jistisyab a un niveau ou a un autre. Sa ka rive ke a un niveau ou pwoteje paske w se majistra, gon pwosedi yo bay avan y arete w, an absans de flagrant délit. Ça qui arrivé, un député jouit d'une certaine immunité, Au président de la République, un, sénateur, au ministre, une formalité préalable qui pour faire, mais ça ne pas la justice pour ça. Et quel que soit à niveau que le responsable a, soit devant euh, le tribunal ordinaire ou bien devant la haute cour de justice ou bien n'importe quelle juridiction, les justiciables quand même. Donc, la loi est faite pour vous et contre vous. Et au pas compte qu'il est là contre vous. Et au pas pouvez qu'il est là pour vous. Et c'est peut-être ça besoin que la loi soit un petit peu juste. La loi n'est jamais juste. La loi n'est jamais juste. Parce que pour la personne où on fait appel à la loi, elle est juste contre la personne pour laquelle, ou bien contre laquelle on fait appel à la loi, elle est injuste. Et c'est pourquoi certaines personnes disent la loi est injuste. Mais la loi n'est pas toujours juste. Ça va dépendre de la personne et des intérêts. Est-ce qu'on comprend ça, là C'est dans ce sens, pardon, lorsque il y a fait application de la loi, ou bien lorsque il y a fait Pwodui yon lwa, fòk gen des experts, e patikilyèman de moun ki metrize lejistik. An Ayiti n gen pwoblèm sa a. Yo peye nèg la lajan pou l pran de konsiltan, nèg la pa pran konsiltan an, li met manman l, li met papa l, li met frè l, epi li menm li pwodui nenpòte kwa apati de konesans li ki petèt swa limite. Mwen menm, onè pa ka di m vin pwodui yon lwa sou lamedsin. One paka dim vin pwodwi on lwa sur on domèn ke m pa konnen, ke m pa ladann, ke m pa metrize. M paka bay on konsiltasyon sur le vodou. M pa metrize li. Donk ou pral chache moun ki konnen li pou sa. Moun ki konsakre di tan a sa. E se poutèt sa nou toujou gen tout lakin sa yo. Chak moun fon interpretasyon Et lorsque nous faisons interprétation en val, nous tirons à partir de ça, nous pensons qu'il est vrai. Or, personne n'a toujours raison. Vous comprenez Personne n'a toujours raison. Et c'est parce que personne n'a toujours raison que la loi baille des possibilités, soit de pouvoir à un niveau supérieur, soit de recours devan yon lòt jiridiksyon. Èske w konprann sa m ap di w la la? Ou di mwens li bay posibilite pou gen yon enstans swa endepandant, swa konsiltativ ou ot ki pou bay yon pwen de vi, yon konsiltasyon. Se poutèt sa, nan lè gran peyi, lè zinivèsite, yon deba konsa, sa te yon deba inivèsitè pou l ye. Epi yon deba pou yo kite yon senp yon senp moun ki sou rezo sosyal k ap ekri yon bagay epi nèg la gen konpayi sou rezo sosyal li panse l se lwa l ye nèg la gen opinyon li panse se lwa l ye nèg la genyen yon analiz pèsonèl ke l fè yon konpreyansyon li di se lwa l ye non e se pou e la Val m panse ke w ap dakò avè m antanke jiris e inivèsitè yon arè ke w te ka konsidere ki rantre an fòs de la choz souverènman jije, ke w te ka konsidere l kòm yon jirispridans, lè w gen yon pwoblèm dentèpretasyon onivo de tèks, ou pral devan lakou konstitisyonèl. Donk nou refize mete enstitisyon yo kanpe nan peyi a, e se poutèt sa n ap viktim chak jou. Ou te wè deba ki te genyen sou manda prezidan, èske l fini, èske l pa fini. pwoblèm 1 de lakin ki genyen 2 de moun ki pa konn de moun ki pa nan plas yo yo mete ap fè lwa 3 paske nou gen yon on absans de enstitisyon ki kapab tranche lòske gen yon pwoblèm. Majistra, e selon sa w te eksplike la, y a nan ka sa a, sètadi nan desizyon ke CSPJ pran la atravè sa misyon teknik de sètifikasyon, genyen des antesedan piske ou sot di ke, m pap di jurispridans, des antesedan piske ou di gen plizyè liste ki de non sètifye ki pibliye deja. Donk se pou dire ke liste sa ki apèn soti la, se pa la premyè. Genyen de ka de lòt jiridiksyon, de pwovens ke liste yo yo soti. Mentnan, sa m ta renmen pou Eklere lantèn oditwa Ayiti Deba sou li, ki sa sa te bay kòm konsekans? Piske lè yo di yon jij, yon nèg ki la pou bay lajistis, pou di le mo di dwa, e ke li dekriye li gen yon entegrite doutez, yon moralite doutez. Se a di, petèt nan mwen menm nan yon senp refleksyon, yon senp analiz m ta ka di moun sa, Se kòmsi selon rapò sa, selon lis sa, li pa prè ankò pou bay lajistis. Men petèt lalwa pa di anyen sou sa. Men tank kòm ou menm an fonksyon de eksperyans ou, de antesedan ki genyen deja nan ka sa, kisa sa bay kòm efè, kòm konsekans e su la pèsòn e egalman su le sistèm jidisyè ayisyen? Val, se vrèman yon kestyon m ta di w ki Se epine dorsale entèvyou sa ke nou akòde m nan Scoop la. Se poutèt sa mwen menm mwen mande ke bagay la fèt avèk munisi. Yo pran san yo. Pa genyen emosyon. Ke bagay la teknik e syantifik. Èske w konprann sa m ap di la? Paske yon moun ke w pibliye non l, moralite douteuse. ki tap, ki son moun se pou, se pou ankomene motel se pou anonim C'est un juge d'instruction, c'est un juge de paix, c'est un juge au niveau de la Cour de cassation, c'est un juge au niveau de la Cour d'appel, son commissaire du gouvernement, c'est un magistrat, c'est un homme, une femme publique. Une fois qu'on mettait sous liste de l'infamie, toute une fois qu'on mettait sous cette liste d'opprobre, c'est une mort sociale. C'est une mort sociale. La personne est morte socialement. Est-ce que ou konprann sa m di la? Donk, fò nou reflechi mûrement, paske sa konsène, paske lè madanm nèg la poze l kesyon, lè pitit fi nèg la poze l kesyon, mwen konnen yon jij la pandan m ap pale avè w la la, pitit li pa ka al lekòl non. Paske tout klas la konnen papa l se jij. Li tande non papa l, papa l pral chache l lekòl nan machin, sèvis de leta eksetera, epi l tande non papa l k ap fè eko nan radyo tou lè maten a dezè lakay ou, sou rezo sosyal foto nèg la pibliye. Mèt la, sa gon konsekans dezastrez. Sur la pèsòn. Sur la pèsòn. E. Imedyatman 1 moun nan detwi sosyalman 2 li pèdi djòb li ekonomikman sosyalman psikolojikman emosyonèlman familyalman etc moun nan detwi e m konnen gen 2 nèg ki te la li oblije al chofè Uber ozetazini gen 2 nèg ki oblije al vann kat telefòn sendomeng. de fè ke nou konnen. E gen de nèg la, menm nan tribinal yo pa ka ale ankò kòm avoka, pase si l pa sètifye kòm jij, bawo a pa p aksepte l kòm avoka. An, si y ap fè sètifikasyon sou ou, ou pa, ou pa, ou pa sètifye, bawo a pa p pran w non kòm avoka kounya. Ou wè konsekans lan? E answit, se yon konfimasyon l vin nye de tout sa piblik la ap di, ke la jistis ayisyèn, li, se pa yon jistis ke ou ka fè konfyans. Ban mwen poze w kesyon sa a, pwiske, gen anpil moun ki esi ap. Reflechi sou li pa gen repons tou. Pami moun ki nan lis dè majistra non sètifye yo, il y a malheureusement le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince en fonction. Mentnan, misye fon sòti spectaculaire, li di ke la ou lè konpetans de CSPJ an matyè de sètifikasyon pou son ka li rete nan kontwòl apriyori. Lè m di li rete nan kontwòl apriyori, tankou ou sot eksplike l la si tout moun kab konprann, gen de tip de kontwòl. Avan ou sètifye, gen yon ansanm de dosye pou CSPJ kòm ògàn administratè de la jistis an fonksyon de la lwa ke l fè. Se yon kontwòl apriyori avan ou rantre Yon kontwòl a posteriori, si ou ta vle konsidere l konsa, se lòske ou fin jij, a yon sèten moman, yo deside mennen ankèt sou ou. Nou konsidere l kòm yon kontwòl a posteriori. Men, selon komisè di gouvèneman, pouvwa ke CSPJ te genyen an, li fin egzèse l, li menm kòm majistra debou prezantman, ki se le reprezantan di pouvwa egzekitif o sen di Jidisyè, CSPJ pa gen ankenn konpetans, pa gen ankenn kontwol sou sa l ap fè, sou sa l ap mennen. Ki oga di dwa, ki sa ou menm kòm prezidan dwe lanama, e ankò yon fwa majistra dwe karyè, ki sa w ka di oditwa a, ti deba sou sa, majistra Jean Wilner Boyer? Bon, m konnen Val gen e repons lan deja, paske Val nan Ti pale nou te gen dabò e avan li di m ke l gen lwa a e nan yon liv ke li gen lwa a li m sur ke Val pa gen liv pou l gen liv m konnen w li l e nou fè de nou fè diskisyon sou sa e komisè gouvènman gen rezon an pati. An pati paske lòske le le gouvèneman nome yon komisè di gouvèneman, avan ke l prete sèman, fòk li gen lese pase de CEP a ki di wi moun sa ka prete sèman. Ok? Wi, m pa gen twòp bri sou moun nan, moun nan ka prete sèman. Nou m pa gen dosye sou li, sou li kounya. Men pandan moun nan nan pòs la, lalwa fè l fè CSPJ obligasyon nan atik 70 la. Lwa a, w ap li l, atik 70 la li di ke yo otorize CSPJ a konjointman avèk le ministè de la jistis pou yo fè sètifikasyon dè jij, et des officiers du ministère public. Qui sont les officiers du ministère public Les commissaires du, gouvernement et leurs substituts. Et pas vrai mm-hmm. Maintenant, Si la lwa li di fwayo sertifiye li, sa vle di, la pase nan menm mou la. menm ankèt la. E malerezman komisè a al reponn kesyon Sant Teknik de Sètifikasyon an, alò l te konn sa. Si l gon apresyasyon de sa, jan l di l la, l pa t dwe al reponn kesyon Sant Teknik lan. Ou pa dakò avè m? Dezyèmman, li pa t dwe soumèt dosye l bay Sant Teknik lan si l konnen l pa gen otorite sou li. M pa konn si w sezi sa m di w la. Mentnan, 6 aprè wap vin lè w fin kolabore avèk sant teknik de sètifikasyon an jiskaske yo sètifye w pou jiskaske yo deklare w non sètifye e lè sa wap di ke yo pa gen otorite sou ou m twouve gon li gon dikotomi 1 premye jou sant teknik de sètifikasyon an tap rele m m tap voye yon memwa ba li yon memwa eksplikatif tèks alapui 2. Relativman a diferant viza li mete nan entèvansyon l yo, vu tèl lwa, vu tèl eksetera, konsideran eksetera, ke ou pa gen an konklizyon, pa sèt motif, m pa ka reponn kesyon yo, m pa ka ba w dosye paske m pa, m pa, m, ou pa gen okenn otorite sou mwen. Se konsa w, l ap konprann li. M pa konn si se konsa w konprann li. Èske w konprann sa m di w la la? Men, in fwa ke w rekonn, in fwa w kolabore, tasitman, oubyen ofisyèlman, oubyen legalman, oubyen prè tout mò ou vle yo, ou rekonèt otorite tribinal, oubyen enstans, oubyen jiridiksyon al devan nan. Men, men, men, men, men, men, men majistra, ekoute, m pa konn si m twonpe mwen, pou, pou w vin majistra debou, fò w te dabò nan sistèm nan, petèt kòm majistra asi. Ou pas Ou, hein. Et a deux façons capables d'intégrer la magistrature. La première façon pour intégrer la magistrature, et, et, loi 2007 là, et, même le décret de, 1995, du 22 août 1995, c'est soit passer à l'école de la magistrature, ou du moins, on faire ce qu'on appelle l'intégration directe. L'intégration directe, sont avocats, ou bien on l'autre monde qui étudie droit, kit swa te labank non lòt enstans kèlkonk, ki gen konpetans lan ki gen lisans an dwa a, epi ki gen yon aptitid nan youn nan domèn sa yo, moun sa a li kapab vin entegre dirèkteman la majistrati si li gen 8 an, 10 an ou 15 an, depandaman de degre li pral ladann nan. De 8 an deksperyans ou al nan premyè enstans, etsetera, 10 ans ou dans l'autre instance, etc., dépendamment de degré, vous voulez intégrer directement. D'accord mais, ou du moins, vous sortez dans l'école de la magistrature. Et les gens qui fait intégration directe, il faut la formation probatoire à l'école de la magistrature avant d'intégrer magistrat. Parce que être avocat, ce n'est pas, signifie être magistrat. Maintenant, l'offre intégration directe là, ou capable d'aller soit comme juge de paix, Ou ka ale swa kòm komisè gouvèneman oubyen sibstiti, oubyen ou ka ale kòm jij oubyen jij denstriksyon. De mèm ke si an apèl ou vle ale, si w gen nonb dane reki pa la e rekiz pa la lwa, ou ka ale o nivo de la kou dapèl. Donk, e sa se sa nou rele entegrasyon dirèk la. Majistra, ekoute, gon gon kesyon la fò m fò m poze w li. Nan sòti komisè Lafontan, O nivo di konsèy, mwen vle pale de jij e de pè Nader Désir, li di ke ki ta pran lè pot ven nan men ansyen minis de la jistis e de la sekirite piblik e mèt Bertho Dorcé pou ke li ta enfliyanse met non l nan list dè non sètifye. Eske la e. travay e se espijia la pa ontijan donk vin gen on seten dout sou li e menm comme président de la Lama. Donc, est-ce que juge Nader désire, c'est pas ta, on juge, ou bien CSPJ, dit l'institution, puisque lui-même, il fait partie du CSPJ comme institution administratrice de la justice. Est-ce que pas, de, de, de, euh, ULCC Ki ta dwe menn ankèt sou CSPJ, pa di sou Nader, sou CSPJ, piske l ap travay pou lit kont de lenstitisyon. Eske pa ta dwe gen des ògàn kòm UCREF, pa egzanp, pou ta gade kòman bagay yo ye? Piske la a, avèk denonsiyasyon sa yo, mwen m panse, donk, ou ta kab di pwovizwaman ke jij Nader, reprezantan donk, des tribunaux de paix au niveau du Conseil, li. Li pa yon odè de sentete. Èske kisa w panse de sa Mike Augustin? Premye bagay map di w Mèt Val sè ke nul n'est au dessus de la loi e la lwa li menm a un nivo ou a un lòt li di ke men nan ki nivo yon moun ka parèt devan l men kijan yo kapab fòme enstans lan Ki moun ki ka nan enstans lan ki pou tande moun yo? E lwa sou koripsyon ke nou genyen an Ayiti a, li bay tout posibilite e tout enstitisyon e ògàn ki la, ki pou planche, ki pou travay, don ou sot site la. Mentnan, UCREF ka al gade nan. Nan bank yo, ki avwa yon moun genyen? Epi l fè yon rekòmandasyon. Paske IGREF gen otorite sou bank yo, sou enstitisyon finansyè yo, eksetera, pou l fè ankèt sou avwa ou. Èske w konprann sa m ap di w la la? ULCC, paske yo fè obligasyon a majistra pou l bay, pou l fè deklarasyon de patrimwàn li. Fò y al gade ki patrimwàn majistra genyen. Èske ou konprann sa m ap di w la la? Konbe kay m te gen lè m ap antre, konbe kay m genyen jodi a, yo di m ke m pa ka gen biznis, se nan lansèyman m ka rete, sèl nan lansèyman m ka rete. Dakò? Donk m pa ka gen biznis, sa vle di m pa ka gen lekòl pa egzanp, paske se lansèyman. Èske ou konprann sa m ap di w la? Men m pa ka gen yon biznis. M pa ka nan lèzafè. Se nan lansèyman ke yon jij ka rete. Mentnan, al gade patrimann li lè l te rantre, konbyen kay li te genyen, konbyen machin li te genyen, konbyen tèren li te genyen, eksetera, ak ki frekans li vwayaje, konbyen lajan li depanse, eksetera. Mentnan, ULCC gen otorite sa a. Mentnan, an se ki konsèn lenstitisyon, e menm le pouvwa si vou vle, oubyen l'administration du pouvoir. La cour des comptes ki, depi w gen bidjè leta nan men w, ou gen lajan nan men w, ou se òdonatè, fòk ou gen, fòk yo ankete, fòk yo fè odit. Depi ke CSPJ egziste yo pa janm odite non an 2012. Depi yo enstale CSPJ yo poko janm odite non. Se le moman tout denonsiyasyon sa yo, se le moman pou la cour des comptes odite CSPJ. Fò fò ou di. Maintenant, puisque nul n'est au-dessus de la loi, e si nou la nou menm pou nou jije, evalye, apresye yon rapò, e n ap fè de rekòmandasyon pou ke nou mete de moun deyò, men sa p ap deranje ke lòt enstans, lòt ògàn ke leta mete pou fè kontwòl, pou fè ankèt, ke yo fè travay yo. Men m p ap di ke M pa bay ok M pa konnen, m pa konnen, m pa gen okenn enfòmasyon, okenn sètitid sou deklarasyon komisè la. M pa konn fondman yo. M pa ka di ni yo vrè, ni yo pa vrè. Sèlman kite enstitisyon yo travay. N ap poze w dènyè kesyon sa a, piske li klè. Nan ka lis sa yo ki te ki pibliye la e ki te konn pibliye, mwen m panse ke nou menm kòm jurist, majistra de karyè gon gon konsta ke n fè. Il y a la violation constante ou systématique du droit de la personne ki se le droit de la défense. Eske mentnan e se le premye volè de la kestyon, eske pa ta dwe gon on rekou entèn? ki ta ka fasilite ke moun yo yo menm yo defann tèt yo. Sa evidamman ki panse ke yo pa koupab, yo pa dekriye etsetera etsetera. E dezyèm bagay eske se pa ta le moman pou ke genyen vrèman yon refleksyon sou lwa sa ki ta dwe pa aplikasyon l. pwoteje dwa moun men nou wè se vyole li vyole l. Sa vle di, donk lwa lakin li fè ke dwa de la defans la li pa respekte dan se ka. Eske donk la pa ta gon ka espesifik kote ke gen de rekou entèn si jamè nan ansanm de lis ki te pibliye yo pa t janm gen sa? Majistra. Gen jij ki deja sezi lakou dèkont. Gon bann jij nan nan lis ki te pibliye deja yo ki te sezi Lakou dè Kont. Sof ke arè yo poko rann. Petèt lè arè sa a va rann, sa petèt ka fasilite bagay la plis. Èske w konprann sa m ap di w la la? Sepandan. E m pa m pa konn konpetans lakoudèkont pa m poko etidye konpetans lakoudèkont pa rapò an sè an sèt matyè m poko m poko m poko etidye l donk se ou ou kesyon w lan pòte m al gade ki konpetans lakoudèkont genyen an sèt matyè e mentnan nou konnen ke gon memwa ki kapab fèt jij la kab Pou bay yon memwa devan Konsèy la, Konsèy la ka analize memwa la, e si tout fwa li estime apre memwa la li ka resevwa jij la an odyans, fò l resevwa jij la an odyans e pou l wè si jij la ka konvenk li. E sa a ta dwe fèt. Majistra Jean Wilner Oumer se te yon plèzi radyo Scoop spesyalman Staff Haïti Libre a remèsye w pou disponiblite w. M ap di w mèsi anpil Euh, merci beaucoup de ce que ou avez moins, euh, possibilité ça euh, pour nous être capable de partager et puis avec les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Heureusement, il m'a fait interview avec deux personnalités qui comptent maintenant et qui permettent que questions yo, yo bien dirigées et avec en pile sens didactique qui permettent que au moins nous capables et, pour auditoire. Merci en pile. Merci tout le monde. Donc c'était avec nous euh, euh juge euh, juge et juge d'instruction Jean-Wilner mourin le président de l'ANAMA, avec et nous avons regardé donc, euh, la décision prise par le CSPJ à travers sa commission technique de certification, côté que ensemble de juges qui certifié, donc euh, gain tout pas certifié, donc sous une quantité de soixantaine de dossiers que le TAP analysé. Donc euh, nous dit tout le monde merci. À demain pour notre émission Haïti débat.